Nou pa vin di Bòn Ane, nou pa vin di pèsòn moun bon kouraj. Pou ane w bon, se ou menm ki pou deside kòm pèp si ane a bon pou ou. Nou pa vin swete pyès moun Bòn Ane la. Nou vini pou nou denonse e jete swadizan sinyati akò pouri, santi, toutouni yon bann kòwonpi Kriminèl, san skripil, san vègòy, san karaktè, mwen tande yon seri de moun ki fini ak Ariel, ki fin vann, ki fin achte, se nan peye pote yo ye, nou tande yo atann yo nan yon akò. Kouman yon moun tankou madanm yon gran pwofesè, Chak fwa yon nèg ki di li se pastè, l ap dirije yon gran federasyon, m tande federasyon pwotestan. Nèg ki a bib nan men l, bib wi, aprè ennan si mwa yon mesye fè kenbe yon pouvwa an otaj, Li pa vle tande ni wo ni ba. Pou yon nèg ta gen bib nan menw. Ou menm ki konnen la verite. Pandan krim ap fèt a goch a dwat andedan peyi a. Yap kidnape moun. Moun pa ka mache. Moun pa ka viv. Pèsòn moun pa ka al nan peyi yo pou yal pase fen dane. Pou on pastè ki an tèt on federasyon pa wont sou san tout moun sa yo k koule la. Pou pwoblèm ensekirite sa pou moun sa yo pa wont pou y al siyen akò avèk on nèg ki dekriye on pèp li. Nou menm nan Konapirèk. Sa fè nou mal. Nou wè jiska prezan peyi a pa gen moun ankò. Depi 6 out, depi 6 out 2022, nou rete n ap reflechi, n ap rankontre moun. Nou ekri plis pase yon trantèn dòganizasyon de la soyete sivil. Nou di yo, gen de bagay ki pral rive la a. Nou te panse te gen enstitisyon ankò nan peyi a. Depi 6 out, nou ekri AMH, nou ekri ami, nou ekri Federasyon Pwotestan, nou ekri Federasyon Ougan, Nou ekri moun ki nan sektè prive. Nou di yo fèt atansyon. Nou te panse te gen moun ankò depi 6 out. Pa gen youn ki fè pèt ka. Nou te mande yo pou ke yo pran kriz la an men. Pou rezoud kriz la. Youn pa fè anyen. E jodi a pou moun sa yo pa wont. Sa riyèl ankò. Y al bay kowòm pou 14 mwa pou kontinye bwè san pèp ayisyen. Nou wè Kanada ak Etazini ap sanksyone yon bann nèg li di ki nan kowonpi, ki nan koripsyon, ki nan vòl, ki nan gagòt. Nou pa gen oken pwoblèm avèk yon peyi, li menm ki respekte nòm, prensip lakay li, k ap sanksyone moun. E nou di Kanada avèk Lèzetazini, si yo vle fè yon bagay, se pa konsa l ap fèt. Nou tande! Blan je vèt ap rasanble bate krann ni pou yo retounen debake ankò an Ayiti. N ap raple, entènasyonal la, se yo vin avè maladi kolera a isi. Nou pa gen okenn pwoblèm pou ke entèvansyon militè fèt pou yo vin la pase ke nou pa gen pwoblèm eleksyon anndan peyi a. Si mesye yo ap fè entèvansyon isi an Ayiti ankò, premye bagay. ke nou mande. Se pa vin pran pòz ap sanksyone de twa grenn moun. Si gen entèvansyon k ap fèt nan peyi a, nou pa gen pwoblèm ak sa. Men, lè w al kraze nou, Loray boule nou! Si yo pa arete Ariel avèk akolit li yo, pa p ka gen entèvansyon ki fèt nan peyi a ankò. Premye bagay pou Lèzetazini ak Lafrans avèk Lèzetazini fè, premye bagay avan pou yo entèveni ann Ayiti, fò y arete Ariel ak tout akolit li yo. Nou menm nou pa p dakò e nou pa p asepte pou y ap vin touye Tilapli, vin touye Izo, vin dwe lamò san jou, epi tout bagay fini. Non! Jodi a, fòk tout nèg ki t ap bay zam ak jèn gason, jèn fanm anndan peyi a, fò y arete yo dabò. E nou pa gen pwoblèm eleksyon nan peyi a. Nou gen pwoblèm ensekirite. Avan tout bagay, se pwoblèm ensekirite a rezoud. Blan ap debake. y ap arete tout moun sa yo, enkli Ariel Henry. Epi lè sa a, nou menm, n ap bay fe vè, e nou menm, n ap kolabore. Men se pa sa, entèvansyon militè, oken bòt etranje p ap tounen nan peyi a ankò. Fò sitiyasyon sa a fini. Pa gen makiyaj. E nou menm nan Konapirec, e sa nou mande, pyès peyi sa yo pa gen dwa janm pale nan afè eleksyon nou ankò. E lè ap vini, fòk klè, yo bay tan, espas, y ap fè andedan peyi a. Se yo menm ak tout moun y ap sanksyone la yo ki mete nou nan sitiyasyon sa ki la a. E n ap fini pou nou di, avèk pèp ayisyen an, nou pa gen pwoblèm eleksyon. Pandan mwad janvye k ap vin la a, batay la pral kare. Batay la pral redemare. E sèt fwa si se pou debon Nou pa nan lide, tout la se tounen kap pale nan radyo. Ou pa wè? Dosye petro karibe a, pa gen pyès moun ki pale de li. Mwen sa fèm toujou di sa. M te konnen te gen yon seri de radyo isi. Radyo kasik, radyo solèy, ou te gen radyo ayiti entè, radyo galaksi, radyo limyè. Moun sa yo te konn akonpaye pèp la nan batay la, kote yo? Men yap sanksyone yon bann moun la a. M pa tande bagay sa ap fè tole nan laprès. M pa tande ap fè tole nan radyo. Enhen! Non viv de yo? Se yo k ba nou gaz pou radyo? Se yo k peye anplwaye pou nou? Se yo k ba nou manje? Tout moun jodi a ap mache dè graten zafè lavi pèp ayisyen an. E n ap fè apèl. Avèk pèp ayisyen an jodi a si l vle sanksyon an kontinye, si l vle goumen ak kriz la rezoud apati premye janvye k ap vin la a. Tout Ayisyen ki konpetan, ki gen kouraj, ki vle goumen, monte drapo Lachin, mete ti drapo Larisi devan pòt lakay nou tout. E batay sa a n ap fè la ki pèmèt ou wè Etazini avèk Kanada ap pran pòz y ap sanksyone moun wi. Kontinye! Mete drapo la Risi avèk drapo la Chine devan tout ka Ayisyen ki konsekan pou n soti nan sa nou ye a. Nou pa kapab ankò. E jodi a, nou o nivo JIDA nou vin la a pou n fè bilan malfektè Ariel Henry ansanm avèk ekip li ki se sdp 21 septanm 2021. ki te siyen yon akò ki te rele Akò Apeze e ou te jwenn yon bann vakabon nan sektè prive a, yon bann politisyen malfektè ki te siyen Akò Apeze sa a ansanm ak kriminèl Ariel Henry e ekip li sdp, André Michel, Marjorie Michel e Edmonde Supplice Beauzile. Akò apeze sa a te t ap denonse masak pa lidè DSDP ki te fèt nan katye popilè yo, men masak sa yo trè souvan te genyen 11 moun ki mouri, 10 moun e 5 moun, alarigè ou konn jwenn 15 ki mouri ladan l. Men, lè akò apeze sa a rive, Ou tande, 300 mouri Kwadèboukè. Ou tande, 200 moun mouri Site Solèy. Ou tande, 50 mouri Kanaran. Ou tande, 20 mouri Bon Repo. On bann moun mouri nan Akò Apeze a. Akò Apeze sa kontinye. ap pran vitès, te konn gen 5 moun yo kidnape pa jou, li pase a 10 moun pa jou, se akò apeze a k ap pran vitès. Ti pla manje ki te konn vann 150 goud anba dra, sa nou rele anba dra, te vann 150 goud, li pase a 350 goud, akò apeze a k ap pran vitès. Li te jwenn galon gazolin nan a 250 goud, 200 goud, li pase a 514 goud akò apeze a k ap pran vitès. Li te jwenn ak galon dyezèl la a 135 goud, li pase a 650 goud akò apeze a k ap pran vitès. Li te jwenn dola a 40 goud li pase a 149 goud akò a peze a kap kontinye pran vitès e pèsòn moun pa epanye anndan akò a peze a depi w pale Eric Jean Baptiste pase anndan akò a peze a direktè Akademi polis la pase anndan akò apeze a. Komisè Kwadèboukè a pase anndan akò apeze a. Frantz Elbé, ki fè l pa ka di anyen nan sa k ap fèt la, paske se akò apeze a ki mete l la. Malgre polisye mouri, sa pa enterese Frantz Elbé, paske se akò apeze a k mete l la. E gwo konplo kontinye, 21 desanm 2022, yon bann malfektè ki bay tèt yo politisyen, yon bann kriminèl ki bay tèt yo sektè prive, yon bann malfektè ankò ki bay tèt yo sosyete sivil, siyen yon akò avèk Ariel Henry ankò kriminèl asasen pou l ba l 14 mwa. Mezanmi, 14 mwa pou fè kisa? 14 mwa pou l fè kisa? Ou jwenn 75 chèf gang ki te nan palman an ankò siyen akò 21 desanm nan avèk Ariel Henry. Pèp ayisyen, se nou pou fouye kò nou nan koze sa a pou n gaye konplo sa a nèg y ap fè sou do nou. Sinon, jan yo kòmanse touye nou an, y ap kontinye touye nou pase akò 21 desanm 2022 a, li rele akò koupe kou. Yo te vini akò apeze. Lè yo di apeze, se yon bagay ki te 10, l ap desann 5, men akò apeze a e paske nou k pa t konnen, se monte l monte. Kounye a, sa k vini 21 desanm 2022 a, li rele akò koupe kou. Koupe kou sa a, se pèp la pou ki kanpe. Nou menm onivo JIDA, nou pa politisyen k ap di pèp la pou manifeste pasifikman. Pase politisyen kap di manifeste pasifikman an, se kòb sektè prive al gen nan menl. Se kòb gouvènman al gen nan menl poul ka negosye pòs avèk gouvènman an. Men nou menm nou di, pou koripsyon fini andan peyi a, se manifestasyon an pou ki vize nèg ki nan koripsyon dirèkteman. Tankou. W ap jwenn James Jean Baptiste ki se DG ona k achte zam ak bal pou vin touye popilasyon an, pou touye militan pèp la lè w ap manifeste ou pa ka kite nèg sa a alèz lakay li. W ap jwenn Ricard Pierre ki se nèg Dèlko a Nan planifikasyon kap planifye e ogmante mizè pèp la, pèp la lè wap manifeste ou paka kite nèg sa alèz lakay li a tout fanmil. Wap jwenn Jean Victor Généus ou jwenn nan ministè afè sosyal ki di nan nasyon zini menm jan avèk madam la li chèf gang tout bagay sou kontwòl pèp la lè wap manifeste ou paka kite nèg sa alèz lakay li. Wap jwenn nan ministè spò ou jwenn tòlbè Alexis Raymond Rival pèp la lè wap manifeste ou paka kite moun sa yo alèz lakay yo nan sante nèg yo gen klinik olye yo olye yo avanse avèk lopital jeneral avèk lopital lapè yo prefere krazel. Ou pa ka kite minis sante a, Doktè Lasèn byen, ap viv byen lakay li ak fanmi l. E ni ministè travo piblik la, ou pa ka kite moun sa yo ap viv byen lakay yo, pèp la se ale retire dòmi nan je pèp la. Wap wè, Bann malfektè sa yo mande blan okipasyon se pou vin pwoteje yo pou lajan yo vòlè anndan peyi a. Yo pap vin sèvi popilasyon an, yo pap vin touye gang, yap vin sèlman sekirize malfektè ki nan pouvwa, malfektè ki nan sektè prive e malfektè ki nan kò gwoup pou vin goumen avèk pèp ayisyen. Pèp ayisyen Jodia nou dwe kanpe poun goumen avèk pil malfektè, malfwa sa yo kap goumen pou toupizi nou. E nou menm onivo JDA nou di pèp la batay la se batay ou liye e si w kanpe nan goumen an se ou kap wèl.